Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Eske tout ba anfòm? Ben, Napkembe. Ah ouais, les Antilles disent tout simplement que ça a marché. Mais nous connaissons, bagay yo pas bon dans le pays d'Haïti, mais nous fait un maximum effort. Écoutez, on est là pour vous apporter des informations. Mais juste avant nous venir avec question politique, parce que après le une émission tout à l'heure, on émission politique concernant le dossier de Fritz Jean, Ekonomist Fritz Jean, aparaman ki se lans dan yn petit batay a distans ak mouche Ariel Henry. Men, nou poko la. Premye bagay la se ke genyen yon video ki parèt trè viral sur les rezo sosyo. Video de yon jèn garson ki soti Pòtoprens, ki li menm rann ni nan zòn Wanament. Fòn di Wanament la depi kèk tan la gen yon sitiyasyon ki ap devlope. Kesyon gang, yè genyen yon jèn ki voye yon foto ban mwen, yon lòt jenn gason ki pran yon bal nan pye, ebyen, eh gen yon banditism ki ap grandi nan Wanament, sa vle di fòk yo fè efò la pou kapab rezoud pwoblèm si la. Paske, banm di nou bagay, jan peyi a ye la, kote k poko gen pwoblèm yo, ebyen, fòk yo chache m ta kapab di, mete yon klima pou ke, menm lè yon nèg ta gen entansyon pou vin bay pwoblèm, ebyen ou gentan mouri depi anlè, oubyen yo gentan arete ou depi anlè. Tande byen, jèn gason sa li menm, e yo arete li, e li bay yon ansanm eksplikasyon. E, kisa li di? Kè m di nan 5 segond. Nan 5 segond, Vilaj de Dye. Vwala. Sa vle di ou menm ou konn al anndan vilaj? Wi klè m konn al anndan vilaj. Ou fè pati de baz 5 segond? Bon, m pa fè pati de baz 5 segond. M gon bon zanmi m ki nan baz 5 segond. M pa fè pati de gang 5 segond. Men ou gen relasyon avèk baz la? M gen relasyon avèk zanmi m nan. Koman san moun nan rele? Ti Chawony. Men, èske ou te arive fè tantativ nan biznis lan? Menm non. E dilè a, lè ou te rive dilè a? Jis dilè, m te Wanament samdi, m jis al dilè, m t al m t al gade biznis lan. Kòm se biznis tonton m, m te pase vizite. Men lè ou rive anndan, enfòmasyon ou fè kwè gen yon moun ou te rale zam sou li? Vwala, lè m rive, gen Leyons ki se ekonomis konpayi an, kounye a m ta zam nan epi m rale l. Kounye a m ba l respè, m di a ou konnen patnè m wi sa k gen la? Epi l di m anfòm, m di sa k gen la? L di m pa gen anyen. Epi menm li menm, li pran moto epi m di l vin al depoze m, vin al depoze m. Pandan ou rale zam sou li, li depoze w? Kounye a. Non m pale zam. Elè m vin a zam nan, li wè zam nan. Nou bay respè nou pale. Kounye a li vin met zam nan nan valiz mwen, epi li te sèvi m temwen, epi menm li menm li vin al depoze m e anba. Lè m rive m ba l respè, m di konsa, m di a, m di pa di pèsòn mwen di m te vin la. Sa se. Ok. E se ou menm ki te. Lè w di pa di pèsòn moun nan. Sa vle di m pa di tonton m kòmsi m te vin dilè a, sa w konprann? Ou pat gen pwojè pou te fize Doktè Evens? Doktè Fijis, pa gen okenn pwojè, pat gen okenn pwojè m fize pèsòn non. Pase m pa yon vyolan. Ki premye brakaj ou fè Wanament? Ok, premye brakaj la se yon brakaj yo te fè tou, je kwa ke se Kalvè, nan yon ti biwo transfè, ki bay ke to a te evalye a anviwon 50 mil goud, se te madi pase. Ou te pran 50 mil goud ladan? Mwen te pran 50 mil goud madi. E lè ou fin pran kòb sa, ou rete fonksyone nan Wanament oubyen sa w fè? Lè m te tou ale, m te vin pran moto m al Okap, apresa m te moute Pòtoprens nan landemen. E kounye a, de ou jodi an w al fon bwakaj nan lòt mezon tranfè, transfè. Wi. Depi kilè w nan vil la? Ok m vini yè, m vini nan wotasyon, wotasyon antre isit a 2 zè di maten m tou dòmi nan e konpayi wotasyon an e epi vè 6 zè epi m konnen e kòm m konn wanament vè 6 zè m fè ti mache m fè lè m fè lè epi m al fè tantativ de brakaj nan lòt bank la lòt bank la ki se nan Gaya. Epi epi m fè m fè brakach ak lèm rive, yeah lèm rive m rale zam nan sou dam nan, lèm rive m rale zam nan sou dam nan epi dam nan pè epi dam nan pran kòb la al ban mwen, epi devan dam nan m fouye zam nan la m konnen li pa gen ni bal ni anyen, epi m fouye zam nan nan valiz mwen epi m ba dam nan do m prale, epi kan m rive pi devan jiske li bare vòl epi m jis tou kanpe, epi pil moun zòn yo sèni m epi yo kòmanse bat mwen epi yo fouye valiz nan yo pran telefòn mwen tout sa k te nan menm m tout bagay nèt. Eske zam sa yo te pote jwenn li? M deja bay esplikasyon nan premye pati. Ekoute, men ou te gen kontwòl, ou te gen kontwòl e transfè a? Ok, vwala, alò lè m rive maten an, kontwòl transfè a, se lè m rive, m jis di dam nan si l pa gen Monigram. Epi dam nan di m wi, dam nan di m wi li gen Monigram, kounye a m di konbyen to de chanj lan ye? Kounye a dam nan di m to de chanj lan tan. Kounye a m di a bon si to de chanj, m di si to de chanj la tan, m di pèsonèlman talè m ap vini. Apre sa m fè yon ti deplase, m fè yon ti deplase, apre sa lè m retounen, m vin jwenn biwo transfè a gen 2 moun ki vin pran sèvis. Kounye a etan done ke 2 moun, etan done ke 2 moun vin pran sèvis, epi m tann, m tann 2 moun sa yo k ap pran sèvis lan, apre sa lè 2 moun yo fin soti, epi. Jodi a si tout fanmi m, zanmi m ap gade m sa k te fè disip mwen, sa k t ap travay menm kote avè m, bon jis sa m ka di, se jis lavi, bon lè w pa dwat, lè w fè yon bagay ki mal se nòmal ke pou lajistis avèk lapolis fè travay li. Alò jodi a m nan men lajistis, m nan men lapolis, ke ni lajistis ni lapolis fè travay, dayè m konnen ke m ap pran prizon e m ap mouri, pe enpòt sa k vini an. Mwen panse ke kondisip yo kap gade m yo pap fyè de mwen, fanmi m tou pap fyè de mwen. Epi mwen menm tou, antan ke yon jèn gason, tout rèv mwen se te yon avoka, yon jiris pou ede lèz ayisyen a garanti lè dwa. M pa fyè m jis pou al fè prizon, m jis pou al fè. Waw, jiris pou garanti dwa moun tou sa. Ok, epi w chwazi al fè bagay sa, ou te lekòl, ou te gen yon avni, ou gen kondisip, tou sa yo. Di nou, kòman w konte kolabore avèk lajistis, avèk lapolis, lòt moun ki avè w, k ap fonksyone nan kleng nan ansanm avè w pou lajistis ta mete men lapat sou yo pou evite gen san ki koule nan vil la, gen plis biznis ki kase? Ni lajistis, ni lapolis, m kwè pou m kopere avè yo. Men, si m ap kopere, m ap bay verite, fò n ka. Dakò verite map bay la, m paka bay manti. Fòse ke nap fòse m bay manti an pa bon. Alò si m pral di m konsa, bon nap poze m kesyon nap di m eske m pa gen moun avè m, m pa gen moun avè m. Kounya m pral di m te gen tan moun, di tan moun, tan moun. Son manti, kounya m pral dakò, m pral di m pa vin oken pou oken moun. Sa se sa moun ap di, sa se sa moun di, men mwen pèsonèlman m konsantre klè m di pa vre. Ok. M kopere a lapolis deja. Ou wè lè lè m te eseye fè tantativ de kidnapin nan sou tonton m nan, tonton m te di l ta pral depoze plent pou dcpj. Mwen menm pèsonèlman m al dcpj nan selil kont anlèvman. M pote tèt mwen bay dcpj. Nan brj ki se biwo rechèch jidisyè, responsab analiz idantite. E lè w rive w di ou ta pral fè l vre, sa yo fè? M bay tout mesaj, tout prèv, di ke m ta pral fè tout bagay, pale, eksetera, epi yo wè efektivman yo konsens mwen klè, yo wè m tout bagay epi. Yo relache m. Epi yo di m ke m chwazi kopere avèk lapolis. E se klè ke m chwazi kopere avèk mesye ke yo. Eske travay kounye a w ap fè la se travay koperasyon an sa? Sa pa yon travay koperasyon. Si m antanke yon pwofesyonèl, si m ta di sa se yon travay koperasyon, sa ta fè yon mensonj. par des hommes armés. 2 ti videyo sa yo, eske kounye a la n kapab di se 2 ti videyo ki pral antre nan yon lojik eeuh diversion reciproque. Moun sa di koze sou sa, lòt moun nan estime se pa vre, epi li menm li fon bagay pou moutre ke ebyen sa nèg yo t ap di a se pa vre. Brèf, tande byen, 2 ti videyo sa yo se konsènan Lycée Daniel Fignolé. ki nan Dèlma. Men, te gen yon premye pote boure ki te fèt kòmkwa nèg 2, 4, 6 yo ta pral pote boure nan Maya. E enfòmasyon fè kwè yo te mete dife. Men, jan m ap gade la a, Dye swa louwe, m ta kapab di lekòl la pa boule. E se sa k fè, m ap pèmèt nou gade ti videyo sa a. Mwen vle tout a fè enparsyal nan kesyon sa, se sak fè m pap fè kòmantè. Le clan de Maillard yo di ke nèg sa yo mete dife anpil kote, e mesye sa yo, yo fè ti videyo sa pou di ke, ebyen ekoute, nou n sòm pa de mechan jan anpil moun vle fè konnen sa. Tèt chaje. Ann gade. Ou wè la, sa se drapo kap moute nan lise Daniel lan la. Te gon dam ki te di babekyou boule lise a, te boule dawoumen an, louvre je nou pou wè gade sa e pa drapo kap moute la, sa e pa lekòl la menm, sa e pa elèv yo kap fonksyone la, eske nou fon kout bal sou yo la menm gade pou wè. Nou menm nou pase sou ban lekòl nou menm, nou konnen. Nou konnen fò elèv yo fok Jodi a e 17 li ye Wè yèreswa yo voye kout bal sou nou menm pou n pote boure pou yo ka di konsa se nou menm ki kraze lekòl la pou lekòl la pa fonksyone Nou menm nou pa nèg Kounye a la li Wè la a men elèv yo E ti vòlè sa yo k ap pede tire sou moun boure pou lise a ka pa fonksyone pou yo ka di konsa o e timoun babeki yo k ap tire k ap fè dezòd ki fè elèv lise a pa ka fonksyone. E nèg sa yo kap ede tire sou nou chak dimanch yo tire sou nou la pou lendi pou lise a paka fonksyone kounya la chak kounya la yo toujou di konsa oh lekòl la boule men lekòl ki boule a wè timoun ki vin lekòl yo la men yo wi anpi tou yo di konsa babekyou boule lekòl la men ni men lekòl la wi yo di babekyou boule lekòl la men ni men lekòl la yo di babekyou boule lekòl la wi vòlè sa yo e yo kap anmède moun nan zòn nan la yo panse konnen. Se mwen rele Babere, Babere nan va. Men nou la, nap gade, nou pap fè vyolans nou menm. Bon papa nou gen babò isi a la yi. Nou renmen elèv yo. E mwen k rele ti Jody a. Nou renmen elèv yo nou menm. Nou pap fè vyolans sou elèv yo. Mwen menm yo rele Babere. Depi yap atake m map atake. Elèv yo nou mèt vin lekòl, vin lekòl, nou pa bezwen pè. Nou mèt vin lekòl. Vin lekòl kè sote. Men lekòl yo di boule a ui moun ii, men elèv yo ui, yo di konsa ui babekyou pa vle lekòl fonksyone, yon papa n gen pa bò isi a ii, sosyal nou fè, jenè fò fòmi, nou pa mele a vòlè, depi w vòlè nap fize w, e sosyal nou fè nan zòn nou an nou menm, nou bezwen sosyal, nou bezwen pou nou antre nan zòn nan la pou nou vin fè vòlè, vin fè kadejak sou pitit moun nan zòn nan la, pou nou vin fè kidnapin nou menm nou pa asepte bagay sa yo, nou menm e vòlè nou. Dosye sa m ka fon ti pale sou li anpe plis pli ta paske nou pral chache detay. Men eske nou konnen wout sa sou wout fèmen? Preske yo pa vle moun pase nan wout sa ankò paske gen twòp lòbèy. Ki wout li ye? Se wout Sen Jid lan. Ebyen, fò n di ke moto te kòmanse ap pase machin Ebyen, dapre enfòmasyon ki rive jwenn mwen, se ke wout sa sanble li difisil daksè pou le moman, paske de jan ki abit tou prè de la zòn, donk moun sa yo di gen twòp dezòd, yo sanse bloke anlè a. E yo bloke se sèlman moun a pye ki pase. Moto, sorry. Machin, sorry. Men, èske nou konnen tout tan moto te konn ap pase anlè a, yo te toujou ap takse moto yo, sa vle di si yon nèg ou fè plizyè vwayaj la ou gen kòb pou w bay. Men kòman peyi a fonksyone, chak kote gen yon gwoup ki ap ransone moun. Pa egzanp, nan Matisan an kòm prèske pa gen biznis ankò, nou pa konnen kiyès k ap ransone men nou konnen aparaman si ta gen kèk biznis, ebyen nèg yo t ap ransone paske nèg vilaj yo yo konn yo genyen bout pa yo nan Matisan, nèg Krisla yo, Tibwa yo gen bout pa yo tou nan Matisan, nèg Gran Ravin yo, yo gen afè pa yo tou, ebyen, tout nèg ap kontwole yon zòn la. Se kòm si jounen jodi a la a, genyen yon bagay nou te konn viv lontan nou reviv li. Sa vle di, chofè machin fò w bay kòb, chofè moto fò w bay kòb, ti machann nan mache fò w bay kòb. Sa vle di, nèg yo fòk yo gen bagay pou yo fonksyone. Pito se te konsa wi ke n te fè kidnaping, vòlè machin, a e pa vòlè machin, pran machin paske bandi kounya yo pa vòlè, se pran yo pran paske yo gon pouvwa ke pèsòn moun pa kapab arete ou pa kab pèmèt wap di nèg yo vòlè. Se pa vre la fami? Bon, antouka, sitiyasyon an bloke anlè a, Gen anpil moun yo menm ki sòti Kafou ki vin Pòtoprens yo oblije fè yon semèn. Genyen lòt ki yo menm rete nan Kafou or yo sòti Pòtoprens yo oblije fè yon semèn. Bagay la vrèman vrèman difisil e jan m ap gad peyi a la, jan l prale a la, chak jou m toujou di nou sa, pa gen espwa. Pa gen espwa men. yon sèl moun ki kapab pèmèt ke nou repran konfyans, e sèlman Bondye. E m swete ke jan bagay la ye la a, ke Bondye kapab di yon mo pou Ayiti, paske bagay yo pa bon ditou. Mèsi la fami, kòm toujou, yon maksimòm de kòmantè, yon maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila, e pi pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou di ke vou apresye le travay.